Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable boter baou une nouvelle émission. RL Prod, pas de pause. On est là tous les jours du lundi au dimanche. Info 24h sur 24. Alors là, dans saluer tout le monde qui au même prend attachement tout à fait infaillible envers Chanel Silla. Chanel qui toujours là pour. Chanel ki pi pre ou e nou gen presyon ke si nap salye chak grenn moun ki renmen chanel sila ebyen nou tap oblije fè yon list de 302 mil moun pou nou salye ben vous et salye e vous menm vous vous konese se parti pou cette emisyon se le PM. l ap antre nan peyi Dayiti nan pèspektiv pou kapab vin pale avèk otorite yo nan peyi a. Bon, tande non, ekoute mwa, sa fè 1 mwa depi ke HCTA ki se Haut Conseil de Transition li prete sèman. Machin ofisyèl anba dèyè yo, sekirite. E ki moun ki nan tèt structure sila? Merlade Maniga. Men, ki wòl li souple? On a comme l'impression se ta yon president de transition. Men, ekoute, yo ta sanse preske gen menm wòl avèk Ariel Henry. E pourtant, se Ariel k'ap koupe rache. Youn pa gen pouvwa sou lòt. Paske Ariel lui, il est vraiment intelligent. Men, jou yo ap mache. Tan ap koule. Paske tout espwa yon moun se ta kapab wè yon peyi ki ale vè stabilite an 2024. Paske tout strateji, tout demach ou wè k ap fèt la yo, se yon demach pou ke an 2024, sitou le 7 fevriye, nou ta kapab genyen yon prezidan ki eli nan eleksyon. Kòman eleksyon pral fèt nan peyi sa a? Ben sa se la grand kestyon paske tout moun ki konnen beaba an politik yap di tèt yo ke ekoute yon peyi ki chaje ak bandi konsa eske nou pral kapab fè eleksyon ladan ni? Kestyon sa a se yon trè bòn kestyon men ki kapab jwenn de trè movèz repons. Si ou menm wap eseye reponn ak youn nan kestyon sa yo euh ou ta ka di tèt ou a ben yo pral negosye ak bandi yo obyen yo pral kanpe batay ak bandi yo men ekoute. Nan espas ti tan sa a ki rete la, paske nou sò mou mwa de fevriye, se 1 an ankò. Donk, avan 1 an sa a, nan 8 mwa, fòk yo ta gentan rann yon klima stab nan peyi sa a. Batay ak gang ou negosye ak gang. Se grenn bagay sa pou nou konnen. E m pral ba nou kòman sa pral parèt anpe difisil. Paske gen anpil gwoup gang nan peyi a la a pou nèg yo ta kapab antann avèk yo. Delegasyon caricom nan ap antre nan peyi Dayiti lendi 27 fevriye 2023. Anons ki fèt pa bò kote minis afè etranjè trinidadyen an Amri. Desizyon sa a Yo pran ni an maj yon rankont ki fèt nan katriyèm reyinyon chèf deta ak gouvèneman caricom nan Bahamas. Premye minis ayisyen Ariel Henry te patisipe avèk 4 lòt nan omològ li nan rejyon an. Nan kad vizit sila, delegasyon ap gen pou chita pale avèk kèk reprezantan sektè prive afè lan, sosyete sivil lan, sila yo ki nan sektè dwa moun, manm Okonsèy Tranzisyon an. Delegasyon sa a ki ap gen nan tèt li premye minis jamayiken an Andrew Holness akote minis afè etranjè Kamina Smith l ap gen pou akonpanye tou plizyè ofisyèl caricom ak yon reprezantan Kanada. Gen anpil moun ki gen t ap poze tèt yo kesyon la pou di kisa y ap vin fè paske nou tèlman gen misyon ki antre nan peyi sa a Etazini voye, Kanada voye, lòt peyi voye. on bal pa pete. Sa vle di nou toujou dan la kras, dan la mèrd, ekskize mwa lèkspresyon, e pi apre, peyi a ap vanse. Genyen Fondasyon Dwa Moun San Fwontyè ki prezante pa vizyokonferans le vandredi 24 fevriye 2023, Rapò ankèt li ki chita sou sanksyon peyi Kanada pran kont divès pèsonalite politik ak ekonomik nan peyi Dayiti poutèt yo genyen lyen avèk gang ame ki ap teworize sitwayen yo nan peyi Dayiti. Ankèt sila a ki mennen nan peyi Dayiti pandan mwa janvye 2023 pèmèt ak responsab nan DHSF pou kapab konklir ke sanksyon kanadyèn yo ki pran nan kont sèten pèsonalite nan peyi an, yo pran ni sou yon baz politik. Ekoute byen, André Grimblat avanse ke gouvènman kanadyen an pa abilite pou kapab pran restriksyon ekonomik san li pa pran an kont rapò ke li menm li genyen avèk Grand Bretay ki Sèl peyi pou kapab deside konsa. Fondasyon an note ke Kanada itilize lwa posteryè pou kapab repwoche ak pèsonalite sa yo pou sanksyone yo men sa pa gen ankenn konpetans pou ta kapab kondane moun ki sanksyone yo. Lè li pale de vyolasyon dwa moun nan tretman dosye sila, André Grimblat kwè li nesesè pou ke Kanada retounen sou sanksyon li pran yo. Pou rive fè sa, André Grimblat anonse nan mas kap vini la yon rankont avèk Ho Komisè Nasyon Zini pou Dwa Moun, Volker Volker Volker Türk, ki li menm resevwa nan kòmansman semèn nan rapò fondasyon sila. E nan kad batay kont gran banditism nan peyi Dayiti, Kanada te anonse nan fen ane 2022 an, yon seri de sanksyon kont moun yo sispèk ki ta finanse gwoup kriminèl ki ap opere sou tèren an. A dat, pa mwen de 17 pèsonalite yo menm frape pa sanksyon sila yo Fondasyon DHSF li menm denonse. N ap pouse pou pi douvan. M ap antre nan ti dosye ki konsène kanaval. Tande byen sa m pral di nou an. Genyen konfrè nou ki se Corventon ki fè yon emisyon an dirèk sou Facebook ki pati a bò otorite yo nan peyi a nan yon rapò li detaye sou depans ki fèt pou kanaval la. Pral ba nou detay wi. Daprè jounalis la genyen anviwon 100 milyon goud ki debloke ane sila e lajan sa al jwenn meri yo. Tande byen pi lwen. Nan emisyon an, Covington fè konnen Primati sou bò pa l te dekese plis pase 700 mil dola ameriken, lajan sa a peye kèk djaz ki te jwe nan kanaval la epi distribye nan katye cho yo. Pou fè kisa? Lajan sa al jwenn bandi yo, pa vre? Non sonje ke depi sa fè 3 jou m te pwomèt nou yon ti emisyon sou kanaval la. Moun sa yo k al danse kanaval yo pat di Ariel Henry ke yo bezwen kanaval. Kanaval la ki fèt ane a, se te yon tès. Kanaval fèt granm maten nan peyi a. Pou la premyè fwa. Paradoksal. Koute byen wi sa m pral di nou an. Lè yo depanse kòb sa. 100 milyon goud plis 700 mil dola pou al jwenn bandi. 100 milyon goud pou al jwenn meri yo. Pèp la pat di non yo bezwen danse kanaval. E ou konn sak touye m nan tout sa? Se ke kanaval ki fèt nan channmas la, mwen m te gen espwa ke, ou byen kanaval ki fèt tout kote nan peyi an, se ta pral yon karnaval ki tap kwafe pa yon grand manifestasyon. Yon gwòny popilè pou di ekoute, nan sa nou ye la a m pa kwè nou nan kanaval. Nou pa ka al nan kanaval. Men, anpil moun nan peyi a yo nayif. E se menm moun sa yo lè w fè yon emisyon, yo pran a bò. Pa egzanp, m ap di nou, m fè yon emisyon kote ke m te eksprime dout mwen e m te eksprime. Yon konsepsyon jounalistik sou dosye frè Morvan nan. Ee, tout moun pati abò joure patati patata. Lè m vin fè yon lòt emisyon pou m di moun yo ekoute, men ki kòmantè moun yo fè e men ki pozisyon m sou dosye sa, ansanm avèk dosye Muscadin an, menm dosye frè Morvan nan, Moun yo kouri abò m ankò. Sa vle di pou m di nou byen ke nayivte lakòz anpil Ayisyen pa konprann si Ayisyen yo a kòmanse par la lettre H. Nayivte fè anpil Ayisyen konprann ke tout moun se bandi, yo pè tout moun. Se sa k fè yo pa vle konpoze ak tout moun. E sa ki lakòz bandi ap touye yo chak jou paske si nou pat nayif nou pat konnen ke ayisyen nou an li kòmanse par la lettre H ebyen nou tap fizyone ansanm tout moun ki bon yo yo tap ale nan bon bò a epi pou di yo pral batay avèk ti minorite ki nan move bò a paske ran mwa fou ou saj dè milyon dayisyen ki nan peyi an se kapab yon 100 mil ki bandi. Men e lòt rès la sa nou fè avè l? Kisa nou fè nou menm? Nou plonje totalman dan le silans. Men Ayisyen nou pa gen bò. Se sa k fè, dèfwa m rete m ri nou. Ou konprann? Sa vle di jan Ayisyen ap mennen tèt li an, li oblije di lòt moun ki bò kote l la, chache asirans pa w paske mwen m pa konn afè moun. Yo mèt vin touye m la a, I don't care. Men si n te fè yon gwoup de 10, yon sèl ti bandi pwèl pete pa ta kapab vini, Menm ak yon baton nan men l pou l touye yon moun. Se sa m vle nou konprann la. Kounye a la, ann al nan reyalite a. N al danse kanaval paske nou te bezwen plezi. Men ban m di w yon bagay, kèlkeswa nèg ki gen yon fanm lakay li, si fanm nan fè jounen grangou, lè l pral dòmi, li p ap ouvè pye l bay nèg la. L ap di tou senpleman ke li grangou. Plezi pa pran nan kè kase, nan detrès, nan yon seri de pwoblèm. Plezi pran se lè w gen mwatye pwoblèm. Paske tout moun ki la nan mond lan, chak jou ou fè fas ak yon lo de pwoblèm. Men, ou pa ka yon moun ki antyèman genyen pwoblèm epi w di w ap chache plezi. W ap chache rezoud yon pati nan pwoblèm yo epi ou pral dèyè plezi a. Bon, kounye a la, ban m di n yon bagay byen. Le problème sete ki? Le problème sete Jovenel Moïse. Paske nèg yo fin manje Jovenel e ou wè tout sa Jovenel pa t ka fè yo lage l nan figi nou. Tout sa anpil nan nou t ap di Jovenel li pa bezwen fè yo ba nou yo. Sa vle di wè Ariel montre nou ke nou pa anyen. Moun ki tap di aba Jovenel yo ebyen nou pa anyen. Nou konprann sa map di nou an wi. Mwen sak fèm pap wont se paske nan moman ke mwen tap kritike Jovenel Moïse yo m te gen rezon. Osi senple ke sa. Men. Map selman di ke jan bagay yo ye la pito Jovenel te la. Paske nou soti nan byen mal nou tonbe nan pèt pawol. Konprann byen wi. Nou soti nan byen mal maladi a te ka pale, maladi a te ka souke kol men kounye a se pèt pawol. Maladi a pa ka di anyen anko. Se komsi maladi a ap tann lanmol. M pral di nou yon bagay. Fevriye 2020. Jovenel ap degaje l la pou l òganize kanaval nan Channmas. Tande byen wi! Anpil stann gentan konstwi. Ki sa k te fèt silvouplè? Nou pa sonje nèg yo desann anba la a? De polisye ki yo menm te nan estrikti Fantom 509. Tande byen sa m ap di nou an. Paske. Te gen yon sitiyasyon kritik nan peyi Dayiti, polisye ap tonbe, kidnaping ap fèt, y ap vyole moun pasi pala, nèg yo di pa ka gen kanaval. E lè sa a, Ti Youri, abolotcho politik, jounen jodi a la, misye fè filozòf nan abolotcho. Ou pa konn kote l ye. Lè sa a l te, m pa t di anfas Jovenel non, li t ap fè abolotcho anfas Jovenel paske li te bezwen Swa pou nèg yo te rive sou li. M vin avèk imaj sa pou nou, m panse ke se youn nan rare chèn ki pral pèmèt nou louvri je nou sou paralèl sa ant Jovenel avèk Ariel jounen jodi a. Men kòman sa te ye? Moun yo konn non an deja e ti Youri Chevreul janm te anonse l dènyeman an nan Fontamara m te di yo apati de lendi kap vini la se operasyon boule stann li ye pase mwen ti Youri Chevreul m te anonse m te di majistra Pòtoprens lan pap ka gen kanaval imajine w twazyèm sikonskripsyon moun ap mouri gran ravin ti bwa jodi a ensekirite ap vale teren elèv lekòl o nivo lise gran ravin pa ka al lekòl pou se kanaval m te di komisè gouvènman l pa posib avèk prezidan Jovenel. E dimanch tout moun wè sa m te fè sou stand meri a kote ke m te di prezidan an ou pa prezidan, ou son enkilpe kote m te desann stand nan te gon pakèt ti grangou ki te resevwa l sou stand meri an mwen m te di m pa la pase jodi a nan kan pèp m ye m te di yo sa jodi a n ap di popilasyon an polisye yo elèv lekòl yo t akonpanye polisye yo avèk de twa etidyan e n ap di popilasyon an leve kanpe pase jodi a to ensekirite a tande yè deklarasyon prezidan an li di se opozisyon an ki koz. Kidnapping nap di manti. Kidnapping nan se yon kidnapping detalye. Gade sa kap fèt e gon pil bagay ki boule pa gen anyen trete e m panse tou e pèp la li menm se se bagay Desalin ki jan e bagay Desalin te fè a se boule boule kay rache tèt se sa yap fè mande ke pou leta di yon mo paske bagay yo ap vrèman dejenere nan men prezidan Jovenel Moïse. Bon yo te di sa e nèg yo ap boule e nèg yo a manchèt e nèg yo di yo menm yo pa dakò prezidan Jovenel Moïse nan tèt peyi a e mwen menm avèk pòtinite m te al swiv de twa nèg k ap fè aktivite sa nèg yo vrèman dejenere e m p ap ba w manti nèg yo pa moun pase nèg yo bwè florida Nèg yo bwè Florida avèk byennèt, m panse prezidan an, m pa ka di anyen, bagay yo la rèd pou prezidan Jovenel Moïse, Pwofèt Bèje t di sa. Nou menm anndan Regwoupman Saut de la Jeunesse, se avèk yon kè fè mal lè nou rive o Centre Channmas la, nou wè yon pakèt stang ap boule, lè n di yon pakèt stang ap boule paske nou konnen kanaval se kanaval se afè sektè prive nan peyi a. Jounen jodi a la sa fè nou mal anpil pou n wè stang k ap boule nan Channmas la, kote ke Moun Lasalin yo pa ka jwenn swen sante, moun Lasalin yo nan ensekirite. Kote ke moun Gran Ravin yo gen anpil pwoblèm sante. Moun Twazyèm Avni gen pwoblèm, gen pwoblèm, moun Twazyèm Avni gen pwoblèm manje, gen pwoblèm e dlo, gen pwoblèm, yon ansanm de pwoblèm. Jounen jodi a la, lè nou rive nan Channmas la nou wè Stank sa boule konsa e depi avan sa tou nou te anonse pou jan pèp la ap koube nan mizè la, moun Twazyèm Avni, moun Kafou Fèy, moun Bèlè, moun Gran Ravin, moun Vilaj de Dye, moun Pòtay Leyogàn, jan y ap koube nan mizè, Jounen jodi a la nou wè nèg yo pa kanpe sou anyen, nou wè nèg yo pa vle oken devlòpman nan peyi a, paske jounen jodi a la lè w gade yon, lè w gade yon kantite de kòb nèg envèsti pou yo fè kanaval la, fèy pla wout, bwa de pakat, yon pakèt bagay, men kòb sa la a, de pa de bidjè kanaval sa, kòb sa te ka al gran ravin, li te ka al matistan, li te ka al vilaj de zye, li te ka al twazyèm avni, li te ka al yon pakèt kote nan peyi a. Donk kanaval pat fèt. E Jovenel, m kwè Jovenel fè sèlman 2 kanaval ou kwa? Apre sa peyi a pase nan blengbling. Bon mezanmi! Polisye sa yo ki fè pati estrikti ki rele Fantom 509 lan ki te fè lòbèy sa e yo te gen rezon alepòk paske tout moun te bat bravo paske jan bagay la te ye la pa t kapab gen kanaval men Genyen pli fòt rezon pou ta kwè ke pa ta sipoze gen kanaval ane sila. Janvye, Vitelòm manje 3 polisye nan yon gètapan. Nan fen mwa sila, èske se janvye? M panse sa. Genyen 7 polisye, 6 mouri sou plas, bandi manje yo nan Lyankou. Lot la al mouri lopital. Rezon de pli pou ke polisye yo ta kanpe pou yo di yo pa nan kanaval. Kanaval fèt, polisye kanpe yap bay sekirite nan kanaval. Se lè sa map bat bravo pou anpil polisye ki oblije lage pye yo ki fè aplike pou yo paske nou wè enstitisyon an. Li sanble pa gen anpil moun serye ladan l. A ben wi! Imajine nou men sa k t ap pase an 2020, peyi a te sonbre nan le kawo, te gon sitiyasyon kritik, moun yo di yo pa nan kanaval e Jovenel fè fòsing pou l al fè kanaval, yo boule stann yo. Men jounen jodi a la a, nou pran l. Kote moun sa yo? Yo gen zèb nan bouch yo jounen jodi a? M pa kwè sa. M pa kwè sa. Se la a m eksprime desepsyon m e m di ke peyi a li p ap ale okenn kote. Pèp ayisyen, nou bezwen yon moun ki pou enkilke nou. Yon ti leson pou nou kapab konprann nan ki sa n ye a. Paske m gen enpresyon ke n ap dòmi, n ap leve, n ap wè sitiyasyon yo anfas, epi nou pa janm rann nou kont sa k ap pase. Pèp Ayisyen nou nan dòmi toujou. Li tan pou n reveye nou. Antouka mèsi la fami. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pouz ble an